Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote enfòmasyon yo ba ou dènye enfòmasyon a travè emisyon si la be ekoute pandan la joune di 5 out 2021 genyen yon fiziyad ki fèt. Tou pre Tag Market, legliz Batist Monjoli kòm sa. Se nan zòn Bwa Patat. Eske gen moun ki konnen zòn sa paske mwen m pa vrèman konnen anpil kote nan Pòtoprens. Gen yon body guard PSS Security ki li menm jwenn lanmò li alòske li te nan yon machin. Kondiktè a, sa vle di moun ki t ap kondwi a li menm li blese, yo mennen li lopital. Bodyguard la ansanm avèk chofè a aparaman genlè t ap travay pou yon antrepriz nan Tchurjo. Kliyan an sanble te nan reyinyon. Epi, se nan moman sa a fiziyad la fèt. Donk, n ap gade pou n wè ki mak machin sa a, mon Dye. Bon, aparaman m pa wè mak la paske. e nou pa gen chans wè ni devan ni dèryè machin nan, sof ke on a vu 2 foto, jiska 3 foto, gen yon premye foto kote ke e li sou syèj dwat la, bon misye mouri sou kousen an, epi nan dezyèm foto a genyen yon twou bal nan machin nan, donk wap gade la, epi bon machin nan pat kapab reziste vrèman paske jan map gade la, apresa tout Enpak vit la wap wè son bagay ki pral kraze depi yo manyenn la lap tou fè farin epi la nan foto sa wap wèl pi byen kote ke misye gen yon pantalon vè oliv sou li epil gen yon chemiz kaki m konn koulè sa byen epi chemiz la misye ap benyen nan san brèf se konsa sa pase nan zòn bwa patat. Nèg ap feraye nan pòtoprens nèg ap feraye tout kote men ekoute. Pandansetan lapolis ap feraye tou. Mesye banm di nou bagay. Mwen map mandem eske on nèg tankou Richemond, Ronald Richemond m kwè, komisè okay la, m pa konn poukisa yo pa voye l kèk lòt kote he, men yo te ka manje misye wi si e Pòtoprens paske gen dwa pa gen gwo gwo gwo gwo bandi nan zòn nan men depi w pèdi pye w w al okay w al fè lòbèy pou malè w. Fò n di nou ke lapolis ak pakè nan vil okay Mennen yon gwo operasyon. Poukisa yo mennen operasyon sa? Gen yon gwoup ki ap fonksyone e etikèt nou kapab met sou gwoup sa se san prèl blada. Paske gwoup sa li menm, operasyon moun sa yo se a inè di maten, dezè di maten. Dizè di swa ou pap wè yo nan lari. Se inè di maten, dezè di maten. Si se pa san prèl blada, mwen konn se kowòt blada paske se kowòt avèk san prèl ki nan lari nan lè sa. Ebyen. Operasyon fèt dèyè moun sa yo paske vire tounen kay ap kase nan zòn Lasavann. Vire tounen kay ap kase. Lapolis ansanm avèk pakè a moute yon operasyon. Baw yo rive sou plas, ebyen 3 zè di maten yo met men sou 2 nan endividi sa yo. 2 prezime bandi sa yo, yo arete youn se Manno lòt la se Kenley. Ebyen nèg sa yo kase plizyè kay nan Lasavann nan vil Okay. Men gen 4 lòt. E sa map di nou kom si si neg sa yo te mouri yo mouri pou pwoje yo ou wè vòlè ou konn kilè vòlè gen solidarite se lè yo fin vann bagay la ou byen yo fin pran kob la yap separel la ka gen solidarite ou byen lè yap fouye moun nan yo ansanm men depi ou wè la polis kouri dèyè yo pa gen solidarite depi ou wè youn mouri pa gen solidarite se te 6 wi men gen 2 ki rete la polis arete sa yo. Lòt 4 yo se Ti Maksim, Odlen, Lele ansanm avèk Nadèj. Men, fò m di nou, lapolis ap chache yo kou chen fou, kèlkeswa kote yo ye pou yo rive mete menòt nan bra yo pou yo mennen yo douvan lajistis pou kapab al reponn kesyon. Brèf, ann pase nan lòt dosye. Dosye Jovenel Moïse la, bagay la konplike. Li vrèman konplike, poukisa? Paske gen nèg la ki kòmanse ap tchoula kò yo pa dèyè. Bon, jij yo kòmanse pè wi la. Jij yo ap tchoula kò yo pa dèyè pou yo pa trete dosye sa. Genyen 3 jij yo kontakte. Moun ki kontakte yo a se dwayen tribinal premyè enstans Pòtoprens lan. Eske jij sa yo di wi? Non dwayen nou pap ka fè sa. Yo refize enstwi dosye ki gen awè ak asasina Jovenel Moise, se enfòmasyon ki rive jwenn nou de sous jidisyè. Fòk nou di, nan kad ankèt la, dcpj deja voye yon rapò bay komisè gouvènman Pòtoprens lan, tande kantite paj ki nan rapò sa a wi, rapò a genyen 800 paj ak yon rezime 120 paj. Nan 800 paj sa a papa Bondye, ou kwè nèg yo pa ta fè erè yo met nonm? Paske ha! 800 paj e pa ti bagay piti non, se prèske istwa Dayiti a e plis wi ki ladan l. Gen anpil bagay. Ou ka wè nèg yo mete tòm 1, tòm 2, tab dè matyè, tout bagay nan bagay sa a nèt. E gen yon rezime 120 paj. Tanpri souple, pa mete non m non, m pa kwè m ladan l. Bon brèf, se juste pou blage. Men ekoute, m konprann ke dosye a l parèt sansib. Lè dosye a sansib konsa e ke Jij la pa gen gwo pwoteksyon, ebyen, li oblije rale kò l, men pwoblèm jistis la wi. Men pwoblèm jistis la. Se kòm si gen dosye depi w manyen yo, se lamafya ou atake. Epi ban m di w byen, men kòman lamafya fonksyone. Lè w arete yon mafya. Obyen lè yon moun a la bar, jij la pèmèt li, li poze l yon kesyon sou fonksyonman la mafya a, jij sa a l ap mouri kanmenm. Se ka yon jij ki rele Falcon an Itali nan kad yon gwo pwosè, yon maxi pwosè la mafya italyèn. Jij la poze yon mafya ki dègri kesyon. Li di, Kòman Omerta fonksyone? Li di, Jij la konsa, Mwen prè pou m ba w repons, men imedyatman mwen fin ba w repons, konsidere w deja ou s on nèg ki mouri. Jij la di, Vazi. Misye pale, de jou apre, yo jwenn jij la nan lari. Mafya manje l paske lamafya se youn nan estrikti ki sansible pou òganizasyon l ou mèt kritike l pa gen pwoblèm men depi w di men kòman l fonksyone la mafya manje w deja èske se sa jij yo pè nan peyi dayiti paske nou konnen gen nèg bra yo long yo ka ret lakay yo epi lè w gade w wè dwèt yo nan fenèt lakay yo wi a wè nèg sa yo moun pa ka manyen yo donk se sa ki petèt lakòz jij yo pè yo pa vle manyen dosye a èske ap gen yon jij Ki arme li avèk anpil kouraj pou kapab manyen dosye sila a? Ben sa se la grande question qu'on se pose. Ofis Pwoteksyon Sitwayen mande apui kominote entènasyonal la, notaman Òganizasyon Nasyon Zini nan ankèt sou asasina Jovenel Moïse. Gon ti bagay ki fèt la nan Sendomeng, nèg yo gentan jwenn tout detay wi, tankou bagay Claudy Gassant an. Nèg yo gentan gen tout detay wi. Men isit la, m pap ba w manti, n ap penpennen. Aparaman moun nou arete yo. Bon, se yo menm, tout bagay fini apre sa. Ou wè nèg k ap voye manda bay pastè, y ap voye tout lòt nèg. Bon, hum! Gen moun, e se pwen dentèwogasyon. Ebyen, nan yon korespondans li adrese ak Helen Miguer Lalim, reprezantant sekretè jeneral Nasyon Zini nan peyi Dayiti, OPC evoke anpil ka asasina kote ke lajistis ayisyèn jiskaprezan pa di anyen. M renmen pozisyon pwoteksyon sitwayen an, gen anpil asasinay ki fèt wi. Hum! Asasinay sou Bèlè! Asasinay Dèlma 2! Ansasina Dèlma 6! Moun k ap mouri nan Site Solèy! Ebyen m panse ke fò yo di yon bagay. Fòk yo di yon bagay pou moun sa yo paske nou pa kab kite moun ap pede mouri nan lari. Mwen m se sa m te repwoche avèk Prezidan ke m renmen anpil, le feu! Lansyen prezidan Jovenel Moise te gen anpil moun ki tap mouri, m te swete ke dèfwa lè gen masak ki fèt konsa pa egzanp lè w pran bagay ki pase Dèlma 32 a dan la matine mwa m panse ke prezidan li tap pran la pawòl pou denonse sak pase a bon ekoute petètre se tè sa politik antouka men fò n di ke anpil moun mande pou ke Jovenel Moise jwenn jistis mwen m se premye moun e nan bon kondisyon si l pa jwenn jistis petèt Madanm ni lèl prezidant paske nou pap vote Martine ebyen lèl fin prezidant la chache jistis pou Jovenel Moïse. Se nan kontèks sa gen anpil moun ki te pran lari jounen jodi an les proches du phtk manifeste e yo reklame jistis an favè ansyen prezidan Jovenel Moïse yo asasinen Pelerin 5 le 7 jiyè ekoule. Pastè gen nou yo site eske gen ougan ki nan bagay la? Petèt, nèg ki te deplase yo, nèg ki t al sou plas yo, yo te kapab ougan paske apre yo fin touye Jovenel, yo fè sa pou yo fè. Kanmenm, jistis la l kapab blayi yon lòt mannyè. Men fò n di ke ka 2 pastè yo, pastè Forge, pastè Gérald Bataille, ebyen, mesye sa yo aparaman, e èske n kapab di syèl la tonbe sou tèt yo? Pa vrèman paske nou menm, toutotan lajistis Poko di, men tèl moun ki enplike nan tèl dosye, nou pa ka di se wi, nou pa ka di se non. Men tout menm, non yo site e gen manda ki voye. Men gen ansyen senatè Sidès la, Dieupy Chérubin, ki li menm kwè manda damne yo desène kont pastè Gérard Forge avèk Gérald Bataille, se yon pèsekisyon politik. Ansyen palmantè a, pastè, m pa janm kwè nan yo. E nan legliz Batis, Hosanna Jacmel fè kwè, komisè gouvènman Pòtoprens lan, Dwe pito lonje dwèt li oubyen fikse chèf polis lan ak manm gouvènman Claude Joseph la. Ann swiv yon kòrespondans avèk youn nan konfrè nou nan Jakmèl. Manda komisè gouvèneman Pòtoprens lan mèt Claude Belfort desène dèyè pastè Gérald Bataille ak pastè Gérard Forge pou prezime enplikasyon yo nan lanmò chèf leta a se pèsekisyon politik, Daprè pastè Dieupi Chérubin ki estime chèf pakè Pòtoprens lan mèt Belford Claude kite kot kadav la ye, lap vin kriye kot sèkèy la. Ann koute l. Lè m tande l, premyè ipotèz ke mwen avanse mwen menm, pèsekisyon politik. Nou nan sektè pwotestan an nou pa nan vyolans. Pari nou pa nan vyolans sou okenn fòm, e menm lè nou t ap fè manifestasyon prè de 1 milyon moun nan lari a, pa gen yon moun ki te yon wòch voye. Paske yo te toujou konnen, si nou nan lari a, senb sa k senbolize nou an, se nonvyolans la. Dye pi cheriben yon lòt kote lonje dwèt li byen long sou sèten moun andedan pouvwa li estime ki ta dwe ap reponn kesyon layisis tankou DG pnh la Léon Charles ak ansyen PM Claude Joseph alòske yo kontinye ap feraye nan figi moun poutan komisè Claude Belford li menm ap pèsekite Sitwayen pezib e onèt andedan peyi sa a, Dieupi Chérubin. Direktè lapolis la se youn nan moun ki ta dwe responsab pou bay rapò, ni o nivo de kabinè ministeryèl la, w ap jwenn yon pakèt minis ki te dwe la pou bay rapò, paske yo tout te responsab. An Ayiti, moun yo vle pran privilèj yo san responsablite yo. Si moun sa yo te gen pou yo bay rapò, kounyela n pa kwè ke se yo menm ki ta dwe ap mande moun, ap poze moun kesyon, ap mennen ankèt, ap fè tout bagay, alòske yo menm, Yo menm yo yo dwe des eleman sible nan sa kap pase a. Antouka menm lè l pa twò kwè nan jistis ayisyèn nan, òm relijye a kwè pastè Jeral Batay ak Jerafòd dwe konsilte avoka l yo avan menm yo parèt douvan mouche Klod pou al reponn ansanm akizasyon li ta lage sou do yo men pastè Dieupy lanse yon pinga tou bay Bèlfòd Klod pou l pa antre nan lojik pèsekite pastè yo si l pa ta vle sektè a brase bil li. Bagay yo anpil! Bon, nou wè moun ap mouri, polisye ap tonbe, peyi an debandad. Bon, gon bagay ki ka ba nou ti espwa, se Premye Minis la m wè ki te kapab bay on ti espwa. Men jan m ap gade la, m wè Ariel on ti jan mòl. Se kòm si se on timoun ki gen ennan, yo poko sevre l, epi sa w tande a la, manman an ansent sou li, li tounen dèyè. Bon, m swete ke Ariel montre l se on gason ki gen kanson nan tay li. S on gason ki kapab pèmèt popilasyon an respire mye. S on gason ki kab pote yon ti moso sekirite. S on gason ki kapab pèmèt gen yon ti stabilite nan peyi sila. Si se pou tann, n ap tann paske nou konnen pèp ayisyen gen pasyans. Mèsi bokou la fami. Kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou zapresye le travay. Pi aprè kèskon di? A la pwochèn!